Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel e emisyon nou kontan avèw nap salye tout moun ki anpe partou moun nan plèn nan moun nan site solèy moun nan tout rejyon metropolitèn pòtoprens sila yo ki aletranje big up a vous toutes et à vous tous alò jis avan nou kòmanse emisyon sa paske se yon emisyon kap mennen nou dirèkteman nan departeman du nord ouest ebyen nap diw ke. Konsènan enfòmasyon ki ap sikile atravè lè rezo sosyo, enfòmasyon ki fè kwè ke Lanmò 100 jou pran bal li byen mal, ebyen daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, Lanmò 100 jou pa gen anyen. Lanmò 100 jou pa ni blese, Lanmò 100 jou pa mouri. Alò, enfòmasyon sa a m kapab fè l konfyans pou m di nou ke, ebyen Lanmò 100 jou mande popilasyon an pou kapab kanpe. Kanpe goumen. Kòman l di sa? Sa vle di pou yo pa rete anndan, pou yo kapab parèt tèt yo paske kant lapolis li menm li wè popilasyon, l wè moun yo, ebyen lapolis ap sispann tire. Sa vle di l pap tire sou popilasyon an. Sa vle di ki sa? Si wi, Lanmò San Jou fè yon tèl deklarasyon, sa ta vle di ke lèzòm de 400 mawozo yo te sanse vrèman kwense paske bagay la te vrèman vrèman rèd. Lôt bò a la. Antouka nou menm nou la. Nap toujou enfòme w de sa kap pase men ekoute pou les journalistes ki son sur les réseaux sociaux, les youtubeurs comme moi ebyen lè nap ba yo enfòmasyon un maximum de précaution paske ekoute moun pa pèdi kredibilite w plizyè fwa. Yon sèl fwa ou pèdi l. Se sak fè lè ou fè yon erè fòk ou aksepte ke ou fè yon erè epi ou vini avèk yon ekskiz epi lè sa yap wè ou trè pwofesyonèl men kant on men de titr ki anfèt afole moun epi dan la reyalite se pa ditou vrè donk m panse ke sa kapab konstitye yon eleman de jèn alò se parti pou dotr dosye departeman di nowèst avèk yon dosye trè brilan se m ta kapab di dosye tirach. Tiraj, gen anpil moun ki di l se bandi. Men gen anpil moun ki di ke se yon aksyonè. Ou konprann? Donk, Tiraj ki li menm nan mwa oktòb 2020, je kwa, jiska fevriye 2021, Tiraj te domine zòn Senlwidinò la. Ok Tirach se te yon nèg ki trè malen. Malen dan le sans ke lè lapolis te fè yon operasyon m kwè se te BLTS ou kwa lè sa yo tire 2 nèg pou Tirach epi Tirach te voye yon voice pou l di ekoute lapolis bon travay men tout moun sa yo ki konplis nan lamò sòlda sa yo ebyen l ap jwenn avè yo. Men jis avan m vini avèk deklarasyon sa paske ekoute quand on est journaliste fòk ou gen archive. Fò m di nou ke sa rete la epi tirach ap viv. Men mwen ap chache enfòmasyon sou tirach depi lè sa. Tirach al nan kanaval Pòdepè, se te nan mwa fevriye je kwa. Eske nou konnen tirach nan yon machin? Men se peti Woben Dèbwa genyen yon antèn ki fè m kwè ke. Mouche Tirach la, men ekoute, Tirach son nèg ki trè veyatif, lap veye tout moun ki a telefòn, yon mannyè pou pa pran foto l. Eske nou konprann? Donk, sèt en malen! Epi, bon, nou konnen sa ka rive, chat mawon, se chen k kenbe l. Poul mawon, se mangous ki kenbe l. Ki sa k pase? Pandan semèn sa a la, Tirach genlè ap pase yon kote bò yon bank bòlèt, e aparaman l sanse te annafè ak de nèg. Epi sa w tande a la, nèg sa yo, Yo pote boure sou Tirach, yo pase de bra Tirach dè do l epi nèg yo aji kout kouto sou Tirach. Lè sitwayen an ban m enfòmasyon sa, m di se pa vre non paske mwa je konè se tip, menm si m pa konnen l de vizaj men de pa fason li fonksyone paske nan yon segond ou ka tande l nan tèl zòn epi aprè kèk minit ou tande l byen lwen. Sa vle di se le Robin des Bois? M di non, m pa kwè. Epi lè m al mennen ankèt, mwen gen yon lòt sitwayen ke mwen eksplike dosye a epi l di m, Voici la photo de Tirach. Nèg yo bay Tirach anpil kout kouto, men nèg yo petèt yo konprann ke yo kite Tirach pou mò, men Tirach sanse te gen yon zam sou li, gen lè l gen tan pran zam nan l voye l ba yon lòt kòlèg, epi pandan zam nan nan men lòt kòlèg la popilasyon an anvayi, epi misye gen lè lage pye l. Se konsa enfòmasyon rive jwenn mwen. Ebyen Tirach, yo pran Tirach, y al avèk Tirach. lopital. Wap tande! Ou tande non Tirach, men w pa konn kiyès ki Tirach la. Tirach daprè enfòmasyon yo se yon gwo jwè foutbòl men koute gen nèg ki bandi se par sikonstans. Aparaman lè m te fin fè emisyon sa gen yon sitwayen ki te rele m pou di m wè jan wap kalifye Tirach la, li pa konsa vre non. Tirach se kèlken ki è bandi pa sikonstans. Ki t ou te bandi pa sikonstans, ki t ou bandi tou natirèl kòm sa, m pa kwè gon diferans. Men, jan m te di w li, ou menm k ap tande, ou gen dwa pa konn kiyès ki Tirach la. Men deklarasyon Tirach te fè nan mwa oktòb 2020. Gad egri yo, egri yo kontan. Yo di Tirach pran bal. Tirach pran bal mesye. Ann egare. Nap voye drone bay moun sa nap di yo menm nap dim pran bal vle m pran bal sa moun egare yon solda tonbe li pa ka kraze yon lame de solda tonbe li pa ka kraze menm si 7 solda tonbe depi ou poko janm jwenn ti rach ou poko janm ka kraze la baz pam nan menm mwen menm ok respè pou lapolis respè pou geto yo tou mesye lapolis yo m felisite nou anpil wi ay nou fè 2 mò avèk yon galil eh m kontan sa pae fòk nou travay. Sa e wòl la polis la se sèvi e pwoteje. M renmen sa nap fè a mesye. E m felisite nou paske nap fè yon bon travay. E m di sa ap tout san fwa m. Men yon grenn bagay map di nou tou, kou prete kou remèt. Nou poko janm fè m anyen. Pa met nan tèt nou nou banm bal mesye e pa vre. Mayo k sou mwen an nou sal li. Lè m di nou sal li a nou sal li nou pete l men m pa gen anyen. M anfòm. Eeh pandan tout moun ap relem pran bal epa vre pandan yap relem se ti byèm map relax mwen map byen enjoy mwen yo fòm di n sa sensèman mesye manman pitit pral mare senti yo m pap rive sou nenpòt moun ni m pap janm chwazi fè pèp senlwi a abi m pa anafè a pèp menm si yon moun trèt mwen se fòm konn yo trèt mwen menm a san pou san poum ba yo antwàn ti blan baz ou an wè baz ou an. Ou wè de jou kite se mwenk pran lari m sòti ti blan antwàn sou fò ti antwàn yo depi se mwen k kwaze w menm ti blan ti antwàn bon ou mèt gen ou mèt tou di konsa mete sèkè w nan kouti bòs dodo tout nèg sa yo m gave nou konnen ande danès mari dachna mwen m tap fè m tap fè sosyal. Men jan vini a m pa nan social ankò non menm m pa nan social ankò e kounya n kwè wè gen bandi senlou si l pat janm gen bandi la e mwen e jwe m tap jwe e kounya m pral moutre nou kisa m ka fè yo bòs dodo fòm di sa nèg yo e kouzon yo ye bon e gwo sipò nèg yo ye ki vle di bòs dodo sou e gen bagay m pat gentan fè paske m te kontan de moun kap di m non men tout enfòmasyon nap mennen yo tout sa nap di m nan de idmo ap di yo ti rach pran yon bal se pa vre mesye. Nou poko ka tiye m maye. Sak avèm nan toujou pwisan el gen anpil fòs wi petèt pa gen kèk ti piti ki avèm ki ka tonbe pi fasil men mwen menm nou ka santi nou pete bal nou tiye 2 nèg mwen men n ka santi lòt moto nou wè k tap ale a. Moto n t ap pete dèyè l la e mwen te sou li. Nou pa touche m menm. Menm yon ti grafouyen m pa gen menm pandan n ap fè djòlè n pran bal. Manti. Repons la m ap ban nou l. E met grenn nan mouda nou wi. Paske mwen m s on nèg ki gen kran m ye m s on nèg depwa. Depi m viktim, m ap reyaji. Li mèt pran yon maten pran yon apremidi m ap reyaji. E m pa ban n manti. Nou di n pran zam mwen m pa gen zam ankò. Ebyen ok m pa gen zam ankò. M gen yon koulin ak koulin nan m ap reyaji ok. Epi tou mesaj sa pou ou tou Leyon satine la famille Leyis pa m bat pou m konn youn nan nou men li mèt ta dou l li mèt ta sal li a dèyè mwen k jwenn li map tiye l ap men m wè avan yè m aprann lele lage m tou tcheke l m pa jwenn li konnya m nan mouda nou wè Leyon. Ou la lòt jou meme sim konnen e kaka ou tap pale konsa lèm pase sou fò lèm wè w la m tap tou fizye w m tap tou tiye w depi anlè map pran w trè byento m gen pou m pran nou map pran nou san pale wè gon pil nèg sou fò m konnen w pakèt moun sou fò e tout lè n ye n konnen e men wè depi e mwen kap tèlin sou fò a m son mòtò mèt konnen map kòmanse bay bal depi m vini de twa kafou depi e lòt yè di nou mèt ti rach nou mèt kòmanse tou kouri ap mawon. Pa m ap kòmanse fizye nou youn pa youn. E bgy m fè lapolis leve nan pòt 50 moun sou fò men m rive wè komisarya. E lè m ap rive wè komisarya m ap rive an granmoun. Lè m ap rive an m ap tou antre anndan menm. M ap antre anndan menm. Ou wè sa k te fèt Site Solèy la? M ap tou antre anndan menm. M ap fè l Sen Lwi mwen menm k ap fè l ap menm. Ou wè kounya m pa bezwen ranfò. Ou wè si m te bezwen ranfò, sa n fè a m t ap tann yon ta de nèg vin jwenn mwen. M pa gen ranfò mwen sèl mwen. M ret kanpe a twa nèg sèlman. Nou pa gen sòl la. M pèdi yon zam, de nèg. Nou trè rilaks. Men sèlman, met granmoun sou nan repo li psou. M ap ouvè sou nou trè byento. Ou wè gon lè, nou mèt ban m 2 mwa pou m panse, 15 jou m ap reyaji. Paske m pral fè yon pakèt, yon pakèt moun k ap pale, m pral fè yo kòmanse wè kiyès ki ti rach. M pa pran bal. Fanatik mwen yo, m toujou la. Trè konfyan, San tande an e pa vre, ti ras trè life. Gen anpil moun kap relem dim pran bal se pa vre. M pa pran bal. M poko konn gou bal mwen menm. Map konn gou bal lèm mouri. Men m bann garanti moman sa epa poko moman pam nan. M toujou la. Mesye, moun sou fò met grenn nan mouda nou tou wi. Paske map afronte yon onta de yon onta nan nou e nan kay map antre pran nou, map fizye nou. E tout semèn sa map la. M lage ti ras Trè rilaks M ap bwè byè M nan baz mwen m rilaks Pa gen nèg ki gen kontwòl mwen Ti ras pa konn bal vre Nèg mwen yo k ap plenyen Zanmi m fanmi m k ap plenyen Ti ras alèz M life Ebyen m lage y Moun sou fò Met grenn nan mouda M di n sa deja M ap rive sou nou Mèt poze. Alò nan jou k ap vini yo la petèt n ap gen pou nou kapab monte ankò pou n fè yon emisyon pou n konnen. Kòman ti rache eske ti rach refè tankou jan moun yo toujou di sa se l gaya bon brèf fòn di ke nou te nan senlwi di nò men pòdepè a pa bon tou paske gen anpil zòn nan pòdepè a ki sanse gate patikilyèman m kwè zòn moro hum nou sonje sak te pase dènyèman kisa k te pase. Nèg yo gen pwoblèm avèk nèg Erik yo, yo jwenn yon sitwayen pou Erik, yo touye sitwayen an, moun ki touye sitwayen sa nèg Erik yo vini yo touye papa l nan menm plas la. Nou sonje m te fè yon emisyon sou sa. M pral vini avèk voice nèg klan Erik yo. Paske apre nèg yo fin fè sa, nèg yo vin fon masak nan zòn nan ankò. Men Sa pa sifi non, dènyeman la a fòn di ke nèg Erik yo, daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, nèg sa yo fè kadejak sou 3 fi. Gen youn yo fè vyòl la sou li devan papa l. Papa l pa ka di way. Nèg sa yo, yo sezi milèt paske yo pa vòlè paske depi nèg la ame, li kontwole zòn ni. Ebyen li pran milèt moun yo. Nèg sa yo te toujou gen pwoblèm avèk yon zòn. Se sa k fè w wè dènyeman la a, se masak ki te fèt nan zòn sa a. M pa raple m èske se zòn Moro a? Bon brèf, antouka apre nèg yo te fin fè masak sa a, m kwè gen yon pote boure ki te fèt ankò. Nèg Erik yo te pale. Ann tande ki sa yo t ap di pandan batay la. Yo! Yo! Ji! Jilyo! Jilyo! Jilyo! Jimèl! Jimèl! Jido! Jido! Piga nou kouri kanpe. Kanpe nou batay Toto. Jido! Jonas Jonas! Kanes! Moko ou mèt ale ou pran. Ok! Nou pa vle nou mèt kanpe. Gade gade gade gade. Kanpe! Kanpe batay Toto. Sa nou gen nap kouri moute. Nap kouri moute. Lotbo a. Koman rele moun sa ankò mesye moun sa? Kòman nèg sa kanpe bon sa gen nou gen nap kouri nan bann isit konsa kanpe nou batay mesye jido ayy jimèl wouk banm kou sa wouk met dlo nan je bòs la mwen menm ki yon bòs atè a m gen 6 ans la mwen menm ki gen bagay nan menm ki gen grenad ki gen tout bagay nan menm m pa swete m fè yon moun mal atè a se ou menm ayy jimèl la nou menm nèg pay diri la nan tèwouj ki banm kou sa. Ki tue jean damas nan minm. Ah mesye sa mal mesye sa fèm mal nou wè kòman m ban nou tan ou wè m ban nou tan depi dimanch epi nap pale ou rele m nan telefòn ou di kòmanse ou kòmanse fè mò ou wè mal jwe nou mal jwe nou pou fin fè mò yo pou fin pran nou tout bon nou pa kouri ale nan plas devan gagè a devan pay diri a jido jimèl kou koulèv ki gen ke pa konn janbe dife ale la wap jwenn papaw. nan plas kot Jean-Damas te ye a, kote li te benyen nan san. Ok? Ok, pi wo dlo a, menm kote nou te, ou te rache Jean-Damas la, ou te pran koulin nan nan men granmoun nan. Ou wè kisa m fè? Paske batay ou te batay granmoun nan ou te pran koulin nan, m pa pa aji menm jan avè w. Ou wè? Ou wè m jwenn ay ti kalo freo w, m bay ti kalo pase. Ou wè, ou wè kòman m fonksyone? Paske m wè ti kalo pa nan menm nouvo avè w. Sa vle di lè sa. Yap toujou di Mwen m son lòt moun ou la avèm kibò wap rete way fanmi ò yo fanmi ou genyen la yo yap ret pòdepè yap rete ba laprent kibò yap rete la dim non kibò nap rete m kite nan kay yo pou ou wi yè m kite nan kay yo pou ou yè m kite nan kay yo pou ou yè m kite nan kay yo pou ou pou nou ka dòmi pou nou ka fè lè ok ya batay la kòmanse Tonton kanpe batay! Ay bòs la kap pale la ok sa w te konnen an chanje mesye mesye met ponyèt atè mwen menm nèg nou konnen ki pat la yo de blay nou di ki mouri a men sitwayen an de blay ou mèt vin fò ti pale pou yo ka tande w m te di m te mete l nan mòg m tap chante vèy la yèswa pou m te ka fè antèman jodi jedi an ebyen men misye map fè vèy la jodi a di men ou men de blayi. Ya ya ya ya m la tande menn. M la m la men de blayi a. De blayi a toujou la li poko tonbe. Lawouze m ye lawouze lawouze m poko tonbe m toujou la. Nou la ok koulye a nou aranje nou kòrèk ok ok nou aranje nou kòrèk ok nèg ou ou gen avan yo poukisa ou pat banm nan voy lajan banm Bon zam zam nèg la nan menw ou gen zam nan menw wap kouri ou gen basen nèg sa yo avèw se pa 2 3 400 nèg mò gen avèw e nou kachè ba tout raje ou wè nou paka atake w lanwit nou apèn kòmanse ou wè depi minwi nou konnen ou rete lòt bò a ou wè gen kay ti malere nou kite la nap gangrennen tout nèt depi sot nan dlo mouton w rive nan tèt liset depi m konnen ou rete la Jonas rete la. Kanes rete la, nap kongrennen tout, e moun rab repoze. Pa kite malfektè al gate lakay nou demen pou nou pa di si nou te wè sa ok. Kòm nou te di nap met advèsè anfas mwen, mwen m poko wè, mwen komisè a bò sa, m poko janm gen advèsè pou mwen. Sèl lèm mouri m konnen m gen advèsè pou mwen, bann djèdjè ok. Ebyen ok ok selman kontrole nou zam nan pou nou voy peye mwen toujou ok ok fanmiy jonas moun jonas moun kanes men se jimèl jilio ki rache misye plis jito ki rale misye plis epi tout lajan misye gen nan men paske wè misye gen lajan epi. Yo rele misye yap pale ay misye yo tou anbrase yo rache koulye a la pou rache moun gwo lajounen li pa nan vòlè patat li pa nan fò anyen koulye a la pou moun ankò nou menm nap pale kòm nou di depi nou fè gè a jounen jodi a m kwè nou kòmanse jwenn repons la tou piti atyèlman nou lakay nou ok ok dakò e bò sa nou la nou apèn anonse nou. Ou wè tèt mòn kote nou ye a? Sa m genyen an, nou twò lwen toujou. M p ap pèdi tan pou nou. M vle pou nou ban m fas an fas la. M p ap pèdi tan pou nou, tande? Ok. Sa fè lontan m ap mande pou genyen yon konsiderasyon tout patikilyè oubyen yon atansyon tout patikilyè sou departeman Nòwès la, patikilyèman Pòdepè ak Sen Lwi di Nò. Paske anpil moun ki aletranje, yo gen paran yo ki ap viv nan tout. Lokalite sa yo ki gen pwoblèm sa yo. Donk nou swete ke jan lapolis kòmanse fè nan Pòtoprens, menm si pwoblèm Pòtoprens lan se li k pi krisyal, se li k pi primòdyal men ekoute moun yo ap mouri andeyò a tou. Moun Senlwi se mwen k ka pale pou yo paske sanble nouvèl sa a pa rive jwenn lòt moun. Moun Pòdepè, moun nan tout seksyon kominal yo fòk leta di yon bagay pou yo paske. Sitiyasyon an vrèman konplike laba. Kit se bandi k ap mouri, kit se moun nan popilasyon sivil la k ap mouri, yo rele sa ensekirite. Antouka mèsi la fami, kòm toujou an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de pataj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou w kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou w nou dir ke vous appreciez le travail. Pi aprè, kès kon di? A la pwochèn!